Medam e mesye gwo nouvel, bòn nouvel ke nou pote pou tout fanatik, tout zanmi. Tout konpa triyòt TVlakay Haïti.com yo ankò yn fwa se ak menm plezi a nou rejwenn ou nan videyo sa ke nou pote pou ou la pou nou vin enfòme w sou aktyalite yo sa kap pase nan peyi Dayiti nan moman menm nap pale a la nouvèl la konfirme ebyen medam e mesye chèf gangan ti makak Misye fèk rann dènye souf li aprè nou konnen lapolis te fin nan pete lestomak Ti Makak anba kout bal, enben jodi a la nouvèl la gaye sou rezo sosyo ki fè kwè ke chèf gang Ti Makak misye ta mouri. Chèf gang Ti Makak medam e mesye. Msye ta mouri paske nou wè plizyè medya ki pataje enfòmasyon an e nou fèk sot wè anben yon lòt medya ke nou ka fè ti kal konfyans paske k toujou bay de bòn enfòmasyon enben medam e mesye ki konfime wi chèf gang ti makak msye bèl e byen kadav nan videyo sa enben medam e mesye nou pote pou ou la nou pral fè w tande deklarasyon chèf gang Jimmy Cherizier aka Babekyou jenèf an fanmi e alye Manyen tout, manyen yonn, ki li menm ap fete, ap selebre la a aprè otorite dominikèn yo fin pran gwo sanksyon kont Youri Latortue Assad Volcy enben ki te konn bay Babekyou zam, Babekyou te denonse l deja enben jodi a la a medam e mesye nan videyo sa a ke nou pral fè w tande Babekyou ki li menm ta pwofite voye mesaj bay pèp ayisyen an aprè gwo sanksyon ke Repiblik Dominikèn fin pran kont Assad Volcy avèk Youri Latortue. Medam e mesye, nan videyo sa tou, nou pral fè w tande deklarasyon ansyen depite Dèlma a, Arnel Belizaire, enben ki li menm pral pale avèk nou, ki pral, enben konfime pap genyen kesyon eleksyon e si ta gen eleksyon, Enben, divès zòn nan de non dwa pou nou rele konsa, sa yo rele geto oubyen katye popilè, medam e mesye, sitou kote ki gen de chèf gang k ap dirije, enben genyen anviwon de chèf gang ki deja, enben mete kwa, kidonk afè kanpay p ap vin fèt nan blòk yo, enben medam e mesye, Anèl Belizè ki li menm t ap bay plis detay Konsènan, anben, dènye sòti sa ke 2 gwo chèf gang sa yo menm yo fè, kote yo deja voye mesaj bay Ariel ak tout KEP a, anben pap genyen kanpay ki pral fèt lakay yo kidonk pa gen ni depite, ni senatè, whatever moun li ye a pap ka mete pye nan blòk yo a pou al al fè kanpay pou eleksyon sa medam e mesye nou pral envitew gen detay rete gade video a jiskalafen E paske nou konnen ke Babekyou se yon polisye, e kot ke li menm li t ap desèvi lapolis nasyonal Dayiti, ebyen nou konnen ke se akoz de movèz nòt ke Pyè Esperans, Maryolèn Jil, gen anpil nan yo ki vin bay ki pèmèt ke Babekyou li menm li oblije tou lage kò l kote li a. Ebyen se ke si li te yon polisye, yon bon polisye ki t ap degaje li, moun sa m ta di ke l t ap goumen kont gang, kont bandi. Ebyen si jounen jodi a ebyen yo fèl vin pase nan sitiyasyon ke li menm li vin ye a ebyen li oblije kontan paske lèl wè li pap ka al sen bon m gen enpresyon Babekyou ka al sendomeng paske yo pa yo pa site non l Babekyou paka al etazini li paka al lòt kote men li ka al sendomeng paske se la wi menm izo tou m pa konn si non yo non mesye sa yo e m panse ke lè yo pa t bann bandi yo ka al sendomeng paske yo pa mete non yo ebyen m panse ke Babekyou l oblije kontan. Paske li wè ekip li a yo pa ka fè yon pa tout tèt se Ayiti se la yo kapab rete an atandan. Wi ann al fè yon tande deklarasyon Babekyou k tap kontan ann gade l. Vwala medam mesye ban nou envite w gade ti ekstrè sa Qui l'aurait cru e pa aza nou menm ki tonbe sou videyo sa nou di oh men èske sa m wè a se sa m wè a vrèman? Eske se vrè? Ebyen san pli tade ban nou envito tande ti ekstrè sa medam mesye pa rapò a Jimmy Cherizier alyas Babekyou nan kesyon sanksyon medam mesye nou pati pou. Kontan ti enfòmasyon sa m gen pou m ba nou la. Vwala epi pandan n ap avanse Pradel sou menm kesyon sanksyon. M konnen ke nou an ti jan bouke tande pale de sanksyon sa. E talè a nou te di w gen yon fim ki pral swadizan sòti sou Babekyou. Men la, Pradel, nou menm se pa kesyon n ap fè pwomosyon non. Ebyen, etonamman, menm Babekyou kontan, Babekyou kontan e Pradel, dèske gen sanksyon ki pran. Etazini, m ap felisite Loni, m ap felisite Kanada ki pran sanksyon kont vòlè sa yo. Jodi a, yo pou yo ret nan peyi a la. Mwen felisite Etazini, mwen felisite Loni, mwen felisite Kanada ki pran sanksyon kont vòlè sa yo. Jodi a e pou yo ret nan peyi a la. Lè yo malad, yo pa ka pran elikoptè pou mete yo Sendomeng pou yo pran avyon pou yo ale Miami jan m sot di an. Kounye a yo pral wè yo nan nesesite pou yo konstwi bon jan lopital. Jodi a. Machin 120 mil dola ameriken, 200 mil dola ameriken yo genyen an, yo pral wè pou yo konstwi bon wout, bèl highway e ke pou yo ka kouri. M panse sanksyon yo se te la yo bon pou nou. E sa k fè m felisite Etazini, Kanada pou sanksyon yo. Men men menm, sanksyon yo pa fè m ni cho ni frèt. M pa posede anyen Kanada, m pa posede anyen an Frans. Tout sa m posede, m posede l nan peyi m. Ki mele m. Sanksyon pou mal ki bon. M pot peyi sa a nan kè m. M fèt an Ayiti e m ap mouri an Ayiti. Pa gen moun k ap fè m kite peyi sa a. M gen yon diskou ki deranje. Diskou m nan deranje lè w ap mande dlo potab, lè w ap mande lekòl pwofesyonèl, lè w ap mande pi bon kondisyon lavi pou pèp ou. Vwala, medam, mesye, vwala. Non, se te senpleman nan kad sanksyon an, paske nou te twouve sa etranj ke jodi a la, Jimmy Cherizier ap pran plezi sou mesye sa yo. Donk, nan lis la, yo pa mete ni ti vòlè, ni gwo vòlè, tout nan menm sanksyon, nan menm liy. E vwala Pradel e an nou pa bliye ann repran enfo sa parapò a prizon an, prizon medam yo e paske m wè gen moun k ap rele nou k ap poze nou kesyon sa k pase e parapò a prizon an. Wi fas avèk prizon an, n ap di w ke gen bandi yo ki atake ebyen dimi nan minit se ke n ap pale la enfòmasyon ke n arive jwenn la onivo de zòn sous matla, sous matla bandi kanara E si yo menm ki sanse ap goumen la yo ap rantre kraze kay, y ap touye moun, ebyen daprè enfòmasyon ki sòti o nivo de zòn nan, sa vle di ke o nivo de sous mak la, ebyen toujou nan minit sa a, ebyen n ap di ke se bandi yo ki yo menm ki sanse ap goumen la o nivo de prizon an. Se kote ke bandi yo menm yo ap simen laterè ebyen de gang a kabarè gen yon polisye ki afekte nan prizon ebyen e fanm yo ki arive blese ebyen SOS SOS pou zòn sous mat la ebyen ann ale pou n fè w tande ebyen deklarasyon yon sitwayèn ki li menm ki arive nan zòn nan ki ap mande mezanmi pou nou fè. Mesye blende yo pote sekou ansanm avèk tout squad la. Ann al tande yon ti bout ann espere sa vle di ke moun nan te kache li te kache ebyen li lage yon vwa pou yo kapab pote yo sekou o nivo de zòn sou squad la. Vwala e m kwè gen yon videyo egalman ki akonpanye l prèt. Wi enben nou ka lage videyo a tou pou n kapab gade. Vwala medam mesye n ap prepare son an pou ou ki ap pran kèlke segond vwala. Ok antouka men men video a SOS lan ki lanse an. Anpil tire anpil moun mouri yap rache tèt moun mete dife kay moun pote nou sekou nou mezanmi jounalis yo pote nou sekou voye ranfò pou sousmak la. Sous map la an danje Sous map la an danje Voye ranfò pou sous map la paske se anndan kay nou ye Nou pa ka soti Bandi yo anvayi nou Bandi yo anvayi nou Voye voye voye voye Voye bakòp pou nou Paske nou anndan kay nou pa ka soti se dife moun yo ap met nan kay rache tèt moun Bandi yo Bandi kanaran mele avèk ti tanyen avèk minotri yo soti pou yo boule sous matla men anpil moun gentan mouri an yo gentan rache tèt anpil moun. Fidèl oditè radyo a e moman an e moman w li ye papa Ezayi m kont pozisyon w nan Ezayi m pa dakò avan w Ezayi e Louco e poutèt sa m di w lè jan de emisyon sa yo ap fè menm lè Mario pa vle fè menm jan avè m pou l pale mwen menm m toujou ba nou referans lè nou bezwen konn done reyèl yo mesye Mario Andresol vivan rele l mesye jodi a eleksyon pa ka fèt an 2006 an 2006 te gen 3 kan te gen. Kan Aristidis la ki pa avèg, ki t ap goumen ak tou lè mwayen pou te chavire sistèm nan, te gen kan 184 e alye yo e te gen kan lè zinosan. Pa t gen moun nan pouvwa a lepòk ki t ap alimante bandidis la. Se pa t yon de kan l te ye non an 2006, sonje sa byen. Esaïe. Se pat la polis anfas bandi e jodi a e ke se yon bagay ke pouvwa ap alimante e ke li genyen. Anpil kan kap fè sa nou wè kap fèt la la. Pa bliye nan 2. Raison de plus le député Belizaire si se pouvwa bon bien entendu tout moun konprann ke se pouvwa quelque part kap fè sa la donk pouvwa sa gen menm pouvwa poul mande poul kanpe sa kap fèt la la sil vle ale fè les élections. Se la m di w ke jodi an. Li te kdlètman diferan. Te gen yon kategori, pa bliye mezanmi, chak lè m pale m di nou gen 3 kategori nèg a zam an Ayiti. Lè se nèg k ap fè batay ideyolojik a zam nan, ou ka fè konpwomi avè l. Men lè s on seri de nèg ki t ap batay jodi a w transfòme yo an mèsenè, jodi a, tip de mèsenè ke pouvwa sa a kreye an, li pa gen mèt. Se de dyobè kap fè de djòb a moun ki peye pi byen an. E mwen te di l lè n t ap fè peyi lòk, lè nèg yo ap monte sou radyo y ap kritike tout nèg a zam, m di mesye nou pa ka sou do bèf la pou n ap pale l mal. Gon seri de nèg ki nan peyi lòk avè nou, yo pa nan vòlè, yo pa nan vyole pitit moun, yo pa nan kidnaping. Se paske nou te deplase. Nou tal pwouve yo yon seri de pwoblèm ki te genyen, jodi a si yo rete bra kwaze, nou tout ka viktim. Men, nèg yo te mal entèprete l Louko. Yo te mete tout nèg nan menm panye. Sa pwan egzanp, mwen menm lè m ap pale m toujou renmen bay egzanp. Ann al gade Bèlè devan manman Pèpetyèl. Mwen se la m te konn reyini avèk tout baz yo. Ak tout ansyen nèg lavalas yo. Jodi an, m ta renmen nou di m, mwen menm Anèl Bèlzè k fè tout goumen ak nèg yo la a, èske m ka monte Bèlè pou m al chita pou m pale ak ansyen nèg yo pou m di mesye, si nou fè batay 2004 pou n te retire pèp la nan sa l ye a, jodi a nou pa ka rete bra kwaze. Èske m ap jwenn yo? Non, m p ap jwenn yo. Pou ki rezon? Paske gon kategori de mèsenè ki pi konfòtab jodi a nan fè djòb sal la jis pou yo egziste paske yo bezwen gen gwo lajan. Yap fè nenpòt ki bagay pou lajan avèk nèg sa yo an 2006 yo menm yo te di yap fè tout sak depann de yo pou yo pat kite pouvwa a nan men 184 e jodi an li menm li nètman diferan mwen menm e sa fè chak fwa m pale m tande gen nèg kap m espekile kap voye monte mwen di vitelòm sa lap travay bay salòp lè wap goumen kont on ekip moun ki fè w mal. Se fòs ou rasanble ou goumen anfas yo, ou pa goumen anfas sa k pi piti a lè se ou menm ki gen fòs la. Enben, difèt ke n pèdi kontwòl tout bagay la, gen nèg k ap kritike Vitelòm, yo pa menm konn pou ki rezon y ap kritike Vitelòm, y ap kritike l paske yo gen foli voye monte pou yon kan. Mwen menm, m ap kritike l paske m konnen ke batay peyi pa fèt jan n ap fè l la la. Kèlkeswa jan yon nèg nan pouvwa w te gen mo avè l, li vyole konfyans ou. Ok? Li fè w depanse tout sa w te gen mwen m pase pa la e sa p fè m ka pale konsa Louko lè w pral labank ou pral pran de twa milyon goud Louko pou envesti nan yon mouvman lè nèg a li menm li aksèpte paske l ka jwenn san mil goud nan men nèg ki nan pòs la li vann mouvman an nan men w monchè si w pa gen moral ou kwè w ka fè nenpòt ki bagay ebyen jodi a se sa peyi a viktim la. Paske nou gen Majorie Michel, nou gen Andre Michel, nou genyen Sorel Jacinthe, nou genyen tout alye Ariel yo ki al jwenn Michaelle Martelly. Di fèt ke se ekip Michaelle Martelly a avèk flibisyé la klas dominant ki te fè koudeta Jovenel la, Nou menm ki tap batay nan lari a nou pat arive met do jovenel atè se ekip kale tèt sweet micky ak met grenn nan mounda yo menn ki k fè koudeta jodi an tout nèg ki t avè nou nan lopozisyon ki pa gen kouraj kontinye batay la menm jan avè n yal jwenn ekip sweet micky a li pa li pa yon sekrè paske moun sa yo fin tire kòb ke yo te envesti nan koudeta jovenel moïse la. Ha wè! M tande n ap pale de gaz, m tande n ap pale de ensekirite. Tout sa yo, se yo pou n met sou tab la la a. Èske kategori de moun ki te envesti nan Michael Martelly ak ekip li a pou te fè koudeta Jovenel Moïse lan, èske yo fin tire kòb yo a? Lè yo fin tire kòb yo a kounye a la a. Eske pral gon kategori de nèg menm jan ak Anel Belize ki pral met grenn nan moudal? Nèg a zam yo menm ki pa nan kidnaping, ki pa nan krim de dwa komen yo, eske n ka mete yo ansanm pou nou di nou pral fè tout sak depann de nou pou pouvwa pa rete nan men nèg ki te fè koudeta yo ankò? Anben se sak diferans lan Ezayi. ant 2006 e jodi a. Jodi a, nèg fin manje m louko, m ap konkli l la pou m di nou. Konbyen nèg jodi a nan sosyete sa ki ka met tèt yo ansanm pou y al chache nèg a zam ki pa gen krim de dwa komen yo pou mete yo ansanm pou di nou pral retire pouvwa a nan men nèg flibistye yo avèk ekip Mickaël Martelly a la? Alò se sèl jan wi. Pa bliye se sa k te fè 2006, Esaïe. Nou menm Lavalas ki te angaje n nan batay 2004 la, nou te di se yon sèl jan pou ok nou sispann batay, fòk gon eleksyon ki fèt pou n retire moun 184 yo nan figi moun. Jodi a nou t ap goumen ak tout mwayen men nou pa t nan vyòl. Pa bliye m pa di pa t gen deriv non paske se te goumen a zam li te ye. M pa di pa t genyen e pwoblèm non men. Èske jodi an la, moun k ap alimante enstabilite pou anpeche gen manifestasyon yo, se yo k opouvwa? Èske jodi an, nou menm n ap ka konstitiye yon fòs pou nou di nou pral chache lòt nèg ki gen zam yo k pa nan sa k pa sa, pou nou goumen anfas nèg ki te fè koudeta yo pou nou retire pouvwa a nan men yo a kèlkeswa pri a? Men se deja se sa ki pwoblèm nan e sa k fè ke nou pa ka fè eleksyon san antant sa a. Ok, an n ale depite Belizaire. M tande ekspoze w la. La fò w dakò avè m ke gen yon grenn kòk nan bas kou w la rele Ariel Henry. E fò w dakò avè m tou ke kontrèman a sa petèt dè moun te panse, blan an, entènasyonal la fèk renouvle sipò l ankò a Ariel paske l fèk ba l kòb. Ok. Li nan pwosesis la pou l monte konsèy elektoral li. M poko wè fòs kontrenyant ki ka anpeche l monte konsèy elektoral li. Si w wè l, wa di m ni. An n di ke li monte konsèy elektoral li, valide pa lakou de kasasyon, li derape eleksyon. Epi l di w ke eleksyon derape, eleksyon fèt tèl lè. Moun ki pa dakò yo pap dakò pa pa nan eleksyon epi moun ki pa nan eleksyon yo yo pa nan eleksyon m ba w garanti menm si nèg k ale pou prezidan pase ak 40 vwa entènasyonal la ap valide l ban m yon fòs kontrenyant ki ka anpeche ke jodi a l monte konsèy elektoral la epi ki ka mennen l vè lèzeleksyon? Sèl fòs azam nou ki sou teren an. Tonnè kraze m pa konn nèg k ap ka fè kanpay louko. M al ba w 2 egzanp. Mwen Anèl Belizè wè jan m ye a Gabriyèl wè jan m ye a Iska. Pa gen youn k ap aksepte m vin fè kanpay lakay yo. Gèbè. M pa pou etranje non. Geto pale de Arnel Belizaire. Ok. Jodia la rele Gabriel mande l si l janm gen pwoblèm a Arnel Belizaire lap di w non. Rele Isca. Lap mande w kounya. Donk pap gen eleksyon nan Site Solèy? Osi senp ke sa? Nan Site Solèy wap pale? Ok, ann al gade. Lakay mwen ankò. Kote wal pase pou al Tigwav? Matisan? Matisan? Ehe. Tonnè kraze m Christa pap kite w pase. Tande. Depite! Wè depi se ba eleksyon wap pale Men koman avan w redi. Tande koman ou sot di la wi. Nèg nèg nèg koman pou konnen tou ki ki enpòtan Alain Belizaire? Eleksyon bon bon pou nèg a zam yo, li bon pou yo. Ayayayy! Ayayayy! Anba w pale Louko! Li bon pou yo. Ou konn pou ki ka, tande, ou konn pou ki kategori nèg a zam eleksyon bon? Se nèg k ap batay ki gon liy ideyolojik pou l ka fè lajan. Trè byen. E zam tou ye. Jodi a la, lajan k ap fèt a pouvwa e laklas dominant lan, li di fwa siperyè ke lajan eleksyon an. Trè byen. Jodi a, mwen menm pral di w, mwen menm, m fè batay yo deja, yo te konnen m pa nan kache men voye wòch. Paske si gang yo se gang pouvwa a. Pouvwa bal tou senpleman nego sa gang yo. Enben, lajan yap fè nan ilegalite a, pouvwa e konstate l konstate l, ok li kanpe dèyè l sèlman wi men epa li k fè l fè l, m pral ba w egzanp, pou Karouli fonksyone anba a li peye ni Kris li peye ni e e e e. ti lapli li peye ni ekip izo a awe e Clerie Michel ki te antre ap fè djòl pwès a nèg yo li pat vle dil a tout nèg yo nòmalman chak jou izo leve l leve nan moundal jiskaskel di bon Chris m renmen w se vre e nèg mwen w ye men mon frère nèg sa yo m oblije fè dil avè yo yo menm kòk nèg sa yo fè mon frère. Ou mèt tap fè eleksyon tout olon de lane. Li pap kapab vrèman konpare a kòb nèg sa yo ap fè jan peyi a ye a. Poukisa yo fèl konsa? Mwen m pa di w ye non. Mwen m toujou di w m pale a nèg yo. Lè yo fè rezonman an. Lè yo di m DP tande. Minis sa te la l tap vòlè l tap kraze l tap fè tout bagay. Yo rele l vòlè tout bagay. Li fin vòlè milyon pèp la, lal lakay li, li pa minis ankò, lal jwi l, pa gen moun ki di l anyen. Nou menm, e bò lakay nou ki toujou pa janm ka netwaye, se nou ki toujou ap viv mal. Jodi an la, chèf la, kisa sa koute m, mete m nan pozisyon pou m viv tankou moun pandan de twa zan? Enben, menm jan minis lan fin vòlè tout kòb nou e lè l te nan pòs li pa vòlè, yn fwa ke l pa minis ankò tout kòb li te vòlè yo ret pou li, sa k deranje? Men se sa yo ke nèg yo ap pran avè w kòm egzanp ki vin danje a. Ou menm chans pa w! Ti pale ak nèg lan, ke nèg a ba w minimòm de benefis di dout, li pa ka betize l avè w nenpòt ki jan. Se ou menm nèg bò lakay ou a sòti pou l dyabolize paske ou di w pale ak nèg lan. Nèg la pran egzanp avè m. Nèg a di m, gade byen pou w wè chèf la. Depi konbyen tan w ap di jodi a pa gen kòmandan ankò nan lapolis la e direktè k genyen kounye a la? Depi yo mete dcpa sa an pòs m ta renmen nou di m konbyen fwa dcpa sa konvoke yon konferans de près nou konn kès ki dcpa silvouplè Esaü Cesar di peyi a ki wòl dcpa jwe. an matyè doperasyon an Ayiti nan lapolis la. Enben, se dcpj ki prepare tout operasyon e avèk inite e avèk tout inite yo. Anben ok. Jodi a, depi lè dcpj sa a monte, konbyen moun ki konn kiyès ki dcpj nan peyi a? Konbyen fwa l konvoke yon konferans de près a tout kòmandan dinite yo pou l rasire sitwayen yo? Gon nouvo kòmandman ok nan pnh a antèm doperasyon. Men sa nou pwal fè pou nou remete komisarya ke nèg yo te kraze site solèy, ke yo te kraze lasalin, ke yo te kraze pènye, ke yo te kraze petyon vil. Jodi a mwen menm kòm DCP avèk tout kòmandan inite m yo, m garanti nou nan 30 jou, nan 90 jou nou pral rewè prezans polisye yo aktif nan zòn nou an. Alò se paske m zanmi Gabriel, se paske m zanmi Yska, se paske m zanmi wi, se paske m zanmi wa ki fè m pral di enben jodi a si Rosmila konnen pwoblèm ki genyen la a. kabarè e ti tanyen bagay ke li konnen ke menn lè l ap al a nèg yo l gen kòb sifizan nan menn pou l peye yo pou fè kanpay mwen di yo vazi men mwen menm votre serviteur Arnel Belizaire mwen di w an vèti de sa ke m konstate sur le terrain jodi a la tout tan ke nou pa fè demach sekiritè la dabò kèlkeswa sa nèg yo ap di a monchè se tan pase ke l ap ye kòm mwen di nou byen. Ariel ap jere yon koudeta ke ekip kale tèt la fè sou konplisite zwazo bèk fè. Kòm poko gon ekip ki gen grenn nan mounda yo ki kanpe pou al chache nèg a zam yo ki pa nan kidnaping, ki pa nan vyòl, ki pa gen krim de dwa komen pou n met tèt nou ansanm pou n di ok nèg k ap jere koudeta sa yo pa ka ret nan figi moun monchè yo fèk kare la. Mèsi. Mèsi anpil depite Arnel Belizaire donk e pa bliye donk maten an kesyon an se yon kesyon eske Ariel Henry ap kapab kenbe avèk fòmasyon konsèy elektoral e pwovizwa la eske l kapab ale jiskobou epi se yon kesyon deleksyon e la nou genyen nou genyen nou gen Josué Lexidor e nou genyen Josué Lexidor Lexidor.